Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon Barbecue kontinye ap fè la une e koute ojodi Barbecue Apre, m ta kapab di anpil peche li komèt. Li antre nan yon lojik de dedyabolizasyon, sa m konn di pou anpil lòt bandi ame. Nan kad dedyabolizasyon sila, Babekyou vle tann men l bay anpil lòt gwoup bandi. Babekyou anonse ke le jedi premye jiyè, y ap pran lari. Y ap pran lari e y ap mande popilasyon an pou kapab pran lari tou Yon mannyè pou kapab mande Leta pou pran responsabilite l nan sa ki gen a wè ak chanjman kondisyon lavi popilasyon an puiske bagay yo parèt vrèman difisil. Fòk Leta asime responsablite l nan tout fason. E gon bagay Babekyou di, li di ke li pa ta swete pou ke nèg ki an fas li yo tire sou popilasyon an, tire sou moun ki ap pran lari yo. Donk. Se yon mannyè pou kapab mande pou genyen yon lapè antre mesye sa yo, aparaman Belair, Mayar, epi li menm. Epi Barbecue li menm fè yon ansanb danekdòt aparaman sou kondisyon lavi popilasyon an, sou sitiyasyon peyi Dayiti e nan kad konferans pou laprès sila li prezante nan dat 30. Juin 2021 an Barbecue avèk Kòman sa sapèl yon bone nwa mete kostim nwa li sou li yon chemiz epi Barbecue an konferans de près humm tèt chaje ann tande. k ap soufri anba tout kalite tribilasyon ak move lavi, manman ki pa ka met manje nan plat pou pitit yo, manman ki pa ka voye pitit yo lekòl. jenn fanm ak jenn gason ki gen diplòm ki pap travay, frè ak sè n kap mouri nan lopital jeneral paske yo pa ka reponn ak yon preskripsyon. Pandan nou konnen gen kote nan peyi a se chanpay kap koule ak lajan ki te ka bay pèp la bon jan sèvis. Nou pa ka bliye malere ak malerèz ki viktim vyolans nan katye popilè yo. Anpil moun oblije kouri kite lakay yo pou yo sove lavi yo ak lavi pitit yo. Printpress jodi a se yon okazyon pou fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, lanse yon apèl o kalm ak tout moun ki enplike nan afwontman ame anndan katye popilè yo, kòmanse sou lagè ki eklate ant Gran Ravin avèk Ti Bwa. Fòs Revolisyonè Jenè Fanfanmi e Alye, manyen youn, manyen tout, mande e ankouraje. Zanmi nou, Kris la. Zanmi nou, Ti Lapli. Zanmi nou, Izo, pou nou sispann gè a. Paske, gè sa a gen tan mete twòp dlo nan je moun k ap viv nan twazyèm sikonskripsyon an. Nèg Bèlè, nèg Maya, nèg Ri Tirmas, nèg Ri Sen Maten, devan tout peyi a, mwen mande nou, Ann fè lapè. E mwen pwomèt nou, si nou pa janm atake m, mwen p ap janm atake nou. Ti Gabriyèl, Iska, Matyas, nèg Laplèn yo an jeneral, Chen an, 400 Mawozo, Chen an, 400 Mawozo, moman an rive pou nou fè men kontre pou bon jan lapè. ka etabli nan peyi a pou nou mete fòs nou ansanm pou nou kraze sistèm sa ki mete divizyon antre nou ki mete zam nan men nou pou nou goumen youn ak lòt pou yo ka defann enterè yo mwen konnen gen moun ki enfliyan nan sistèm lan ki vle detwi m pa nenpòt ki mwayen paske mesaj mwen an deranje yo paske mwen deside pa pran lòd nan men yo. Pèp Ayisyen, m ap di nou, nou p ap pran presyon. Nou p ap fè vag. Batay pou byennèt peyi sa a se yon nesesite. Li depann de nou paske peyi a pa ka desann pi ba ke kote l ye la a. Tout nèg ki gen zam nan men nou, ann fè men kontre jodi a. Nou tout konnen. Kòman yo te pote zam sa ba nou? Kòman gran nèg malveyan toujou ap mete nou fas a fas pou nou defann enterè yo? Aprè nou fin goumen, lè nou fin touye youn ak lòt, nou toujou rete nan menm malabou a. Pitit nou toujou pa ka ale lekòl. Yo kenbe nou nan malsite pou yo ka itilize nou chak fwa yo gen bezwen nou. Jodi a, fòk sa fini. Se poutèt sa, m ap kontinye lanse men m, se poutèt sa m ap kontinye lonje men m bay tout geto yo pou yo sispann goumen antre yo, men pou nou goumen kont moun sa yo. ki mete zam lan men nou. M ap repete l ankò. Se poutèt sa, nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, n ap kontinye lonje men n bay tout geto yo pou nou mande yo pou nou fè lapè e ke zam sa a e ke yo te mete lan men nou an jounen jodi a pou nou itilize zam sa a pou nou goumen kontre yo. Nou konnen gen yon pakèt nèg ki pa gen okenn enterè pou yo wè peyi sa a gen stabilite. Nou dwe louvri je nou. Li lè pou nou rekonèt vrè enmi nou yo. Tout geto yo ap viv menm reyalite. Se pou nou kole fòs pou nou libere peyi sa a. anba grif malfini sa yo. Batay la kòmanse, li pap kanpe. Se pou sa nou menm pèp la, n ap pran lari a jou k ap jedi premye jiyè 2021 an pou nou al reklame dwa pou nou jwenn manje, lasante, bon jan lekòl, sekirite ak pou nou viv nan yon anviwònman ki sen. Menm jan ak tout sitwayen nan tout lòt peyi, n ap mande nèg ki nan konfli ak nou yo, tanpri, pa tire sou manifestasyon an. Okontrè, mwen envite nou pou nou rejwenn nou pou nou batay kòtakòt, pou nou defann dwa nou. Viv Ayiti, viv rezistans pèp ayisyen an, viv fòs revolisyonè Jenèf an, fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, ayibobo. Bon sa fè dezyèm sòti Barbecue nan premye sòti a ou wè ke li te denonse tout nèg ki bay zam, tout nèg ki ap soutni bandi nan peyi a pou kouwè l ye la e li fè konnen ke zam yo yo tounen kont yo menm e ke revolisyon an kòmanse. Lè gen dechoukay se pèp la k al chache sa ki pou li a. Ebyen jounen jodi a la Barbecue nan yon lòt konferans pou laprès ankò eske n kapab di se nou pral jwenn Barbecue an konferans ebdomadè chak semèn donk Barbecue pral pale sou yon koze kèlkonk men sa ki ta parèt an ti kras enteresan se ke Barbecue mande pou ke pou yo pa tire sou moun k ap pran lari yo li ta pi bon pou nou fè lapè eske Barbecue ap fè zye dou avèk yon seri de moun ki te kont li ekoute BBC si ou te prè pou padone m panse ke Popilasyon an kapab padone w. Anpil moun kapab padone w. Men si w pa t prè pou w padone, èske jounen jodi a la yo kapab padone? Sèl sa m konnen si yon moun ap fè peyi, bon, se petèt yon bon maten ou deside ou vide tout kontansye epi w di w ap fè peyi. Men ekoute! Dans cette ligne, m pa fin wè ke l ap vrèman pozitif non BBC. Antouka n ap tann pou n wè konbyen moun ki pral nan lari an, èske Barbecue ap mete anpil moun deyò nan kad aktivite sila li anonse nan dat premye jiyè. N ap vini anpe pli ta pou n kapab bay plis detay parapò ak konferans pou laprès sa.